Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on è le mercredi 15 mars 2023 nap swete tout moun pou pase yon trè bon jounen avèk nou sila yo ki aletranje sila yo ki anpe partou atravè le mond sila yo ki an Haïti tou mèsi bokou pou atansyon sa nou bay ak chanèl sila ke nou renmen anpil nan kap ba nou enfòmasyon 24 è sur 24 7 jou sur 7. E se parti! Anpil kout zam chante yè o nivo de departeman de Lartibonit. Tande byen, genyen dabò Jean Baptiste Delva ki se manm gang palmis, li touye yon kiltivatè ki rele Omer pandan l nan jaden, bandi yo di l deplase kite espas la. Pandan l ap kite espas la, bandi yo ba l yon bal. Sanble li touche nan poumon e fò n di se konsa sitwayen sa pèdi lavi li 2023 toujou menm jou sa nan lokalite Bouno dezyèm seksyon ti rivyè latibonit sitwayen an te getan rive lopital nan bout ti rivyè ki ta refere l de chapèl li pa menm getan moute machin li pèdi lavi l donk se konsa nèg savyen yo menm y ap frape o nivo de zòn sila gen yon zòn ki rele nan chandèl. Fò n di nou ke sitiyasyon an te konplike pou anpil moun ki ap viv nan zòn sila paske lapolis li menm t ap twoke kòn li avèk nèg sila yo. De estrateji byen kalkile pou de rezilta eskonte fas o bandi ame nan komin Ti Rivyè Latibonit e fòk nou di ke nan Chandèl, yon lokalite nan Lyankou, lendi 13 mas 2023 a, 4 bandi kaptire. par la popilasyon e pou lenstan sitwayen yo evite bay detay sou strateji ak materyèl ki itilize pou kapab mete men sou bandi sa yo. Tande byen, 4 bandi moun nan blòk sila a yo pran, yo mete men sou yo, tann dat nèg sa yo ap frape popilasyon an, ebyen fò n di ke popilasyon an li menm li just fè yon kou fwa sa. Tande byen wi, yon gwo kou wi moun yo fè 4 bandi. Ki fè pati nèg gran grif nèg savyen ebyen popilasyon an mete men sou yo. Men ekoute o bon milye de la jounen bagay la ta pral difisil paske nèg savyen yo ta pote boure an gwo bout bèt men lapolis te la bagay la pat fin twò dous. Pran dife wi lakay pran dife kounya la kounya moun yo moute anlè a genlè yo tchwe pitit basyani yo tchwe pitit basyani yon ti gason t rele nènè yo tchwe yon ti woche. Youn pa matila ankò chandèl avè youn pa ti nènè nan lakou m pa konnen yo tchwe sa sa yo pa mouri kounya la bakòp la gentan rive wi machin leta yo anba chandèl lakay yo yo nou gen 2 nan men yo yo dim yo touye youn nan 2 nou gen nan men yo a non non 2 nou gen yo gen nan men nou an yo touye youn an nou gen nan men yo non nou menm nou gen 2 nan men yo o ya yo t nou di yo touye youn yo kenbe youn nan lòt la pou yo fèl pale kounya sa anba sous yo ye Ya anba sous yo chante anba chandèl non anba sous pa e se pa e ya yo gen kontak la la non yo konn ki moun se pèt poko al pran moun nan men yo konn ki moun menn nan yo gen antè anba sous la la yo manje la yo bwè fin sou je nèt la la kay klè yo anba sous la la kounye a yo konnen moun anwo chandèl pare pou yo vrèman men pitit mwen cha sa vini li delivre gracias jodi sa nou pa konnen kisa nou te ka genyen nou pa konn si nou ta jwe anwo. Nou pa konn si nou tap anba. Pase yo mesye yo vini pou yo twe nou. Yo di yo nan fè frekan nou di yo paka vin lakay nou. Nou te dil vre. Ya nou dil vre. Ya nou dil vre yo paka vini vre. Yo pale sou nou yap manje nou vre wi. Yap manje nou vre wi ka men moun yo nan men nou. Yo ko ale bon kote 2 moun sa yo. Diego neg yo pile sol chandel la wi papa. Nèg yo pile sol la, nèg savyon yo pile sol la. Ou konprann? Yo pile sol la, non gen 4 nèg ki pran bal. Gen 4 nèg chandèl ki pran bal. Non menm nou fè 4 mò. Ou konprann? Anba a m te ye la. Ou konnen nèg, ou pa gen nan men w pa ka pote boure kenpòt jan men nou pa ka fè lach. Nènè pran bal, Nènè tonton, Nènè pran yon katouch. Li gen yon patnè ki rele Kele, nèg ti woche. Misye pran yon bal nan ponyèt. Apre sa, li gen yon patnè ki rele Danyola. Ba moun se moun mòn, nèg ki rete chantèl. Misye pran yon bal. Lòt moun nan m pa konn ki yès li ye. Men nou menm, m te panse e te yo kat ki te mouri, san gen lè e yo twa. Twa ki mouri. Men nèg pam m pa kache pale w si e pat cha a si e pat cha a k te gentan rive si e pat cha e cha k fè nou pa fè plis mò wi e cha k vini apre sa yo tap jwenn bagay nan men yo wi baz e cha k vin pase a e lè cha a vini anba e la gate sa se nèg yo tap mete pou bagay pou yo. Wè wè ey yo prale yo prale. Non monchè sa e zam pa yo. Sa pa cha. Se pa cha. Se pa cha monchè. Ou tande nèg yo di gen cha. Cha fè kap vini cha ap vini. Ey sa e nèg pa nou kap kouy nan mouda yo mesye. Wè wè ap kouy. Sa e nèg pa nou k nan mouda yo. An ale mesye an ale an ale. Micha nan micha mesye micha micha. Micha mesye micha. Micha micha fè ka pat la. Mwen sa wè fè yo gouya baz. e kelke manbre de la popilasyon ki yo menm di yo pap mouye ajenou paske andeyò a se la yo genyen se la yap viv yo oblije fè yon feso la pou kapab goumen ak bandi e nèg yo te vini pou te bay yon repons an gwo bout bèt ekoute byen pwogram Biden nan fòk nou pran anpil prekosyon la dann depi la nwi de tan lè yon moun ap vwayaje Li pa t toujou renmen di anpil moun sa. Sanble koutim sa a li toujou rete yon evidans pou anpil Ayisyen. E sanble fòk li ta toujou rete yon evidans. Gen yon ti jèn la a foto li ap sikile atravè rezo sosyo. Kite m di nou byen ke ti jèn sa a li pral pati M pa konnen vwayaje nan pwogram Biden nan gen moun ki jalou. Yo bay misye yon pwazon. Yo apwouve l apre 63 jou nan pwogram Biden nan. Li gentan achte biyè l. Malèt li gentan ranje. Men, avan l ale, li te deside fè yon fèt ak moun li estime ki te zanmi yo. Enfòmasyon yo fè konnen. Se nan fèt sa a ke li te òganize a, yo ba l yon pwazon. Sa vle di, misye, se pandan l zonbi, l ap kapab ale nan peyi Etazini. Se pandan l zonbi, l ap ka wè pwogram Biden nan. Se sa k fè, jiskaprezan, gen yon pakèt moun lè y ap vwayaje, Depi se pou la premyè fwa, yo pa di pèsòn anyen. Se lè yo rive, moun a konnen. M genyen yon moun mwen konnen byen, m pa bezwen site non moun, lè l pral vwayaje, se te yon moun ki te konn degaje l anpil nan aktivite vann manje, lè l ap fè sa, nou konn sa l fè? Li fin vann manje nan maten. A menm rad li vann manje an, li deplase a yon malèt. L al yon lòt kote, li mete rad sou li, epi nan demen si Dye ve, li ekri tout moun pou l di, Je sui o Zetazini. Èske nou konprann? Donk se konsa Ayisyen mande pou fonksyone avè l. Kounye a gen yon lòt bagay. Pwogram Biden nan, li kapab sisite la èn Li kapab sisite jalouzi. Li kapab kreye de zenmi tou. Jè un ami a mwa euh. Il m'a di ekoute ou wè jan pwogram nan ye la. M son ti mouton. Men wè imedyatman pwogram nan fini. M pral yon lyon. Ou konn pou kisa l ti mouton an? Li di ke l gen anpil moun ki nan peyi Etazini. L ap tann pou wè sa y ap di. Men imedyatman yo pa di anyen pwogram sa fini lè moun sa yo vin Ayiti. Yo pa menm bezwen konprann. Se li menm yo pral salye. Yo pral pale avè l. Ou wè sa m ap di w? Sa vle di pwogram sa a, li bon yon kote, men yon lòt kote, li kreye anpil pwoblèm. Li kreye anpil enmi. Tèt chaje. Legliz Makenson sanble an fayit. Paske, depi lè gen pwogram Biden nan, gen anpil fidèl ki nan legliz lan. Fidèl sa yo jwe pye yo. Yale! Nou pral tande Pwofèt Mackenson pandan anviwon 15 minit. Se 2 pati entèvyou paske gen youn li fè ak yon mayo jón, gen youn li fè avèk yon lòt rad. Se pou m di nou ke entèvyou a li ap anpil. Men ekoute Mackenson regrèt ke l t ap batay anfas Jovenel. Paske sa k gen kounya la a, si Jovenel te la nou pa t ap nan sa. Mackenson pale de enfidelite l. Bon, lè w gade Mackenson aparaman. Marckenson te ka toujou nan ti lòbèy li. Men, bagay ki fè Marckenson plis mal, se biznis lan. Biznis lan deranje pa le senple fè ke anpil moun kite Ayiti y ale nan Biden. Legliz la sanble pa ka fè resèt ankò epi gen pwoblèm wi la. An nou tande Pwofèt Marckenson. Bon, m anfòm, E nou konnen e avèk pwogram Prezidan Biden lage a, li fè, li pa, m pa kwè e sèl sou mwen li fè enpak. Depi se moun ki gen ministè, ki gen kote pou nap lapriyè, pou delivrans, pou mirak lap fè enpak sou yo kanmenm paske e lè moun nan vin priye sal mande a li oblije egzekite, sal bezwen li oblije jwenn li. Sil pa jwenn li li pap vin ankò. Nou oblije reziye nou men li fè nou mal kanmenm. Son mirak. Bon pou anpil moun sa se pi gwo mirak pase al depoze, al pran randevou anbasad yo baw randevou sou 2 3 mwa ou pa konn kilè ap vini kounye a la ou gen yon beze gen yon grenn moun lòt bò sèlman la epi ou voye foto paspò ba nou ba nou beze viza epi ou ale ayiti son pi gwo mirak ki te ka fèt e depi n timoun nou grandi premye fwa n tande yon bagay konsa moun pral etazini san viza gwo mirak wi. Pou dimanch maten yo, m ka kontwole efektif la plis ke 50 fidèl manb de legliz. Men pou jèn yo, l ap nan nenpòt 3 a 400 sèlman, paske y anpil, y anpil. Paske m sonje m te fè yon jèn la, m t ap fè priyè pou moun ki prale, ki te antre nan ling nan, li te prèske yon 1000 moun ki antre nan ling. E gen anpil ke m pa wè. M panse yo gentan rive deja. Sa k pa ka vini, y ap ret fè paspò a toujou. Gen moun ki te vin premye paj la, yo poko ka jwenn paspò a. Sizè midi, jèn nan te vini a sizè. Te gen efektif. Moun ki pou vini, vini. Ou konprann mwen? Kòm se Makenson, depi w ap fè yon jèn, li pa ka pa gen moun. Ou konprann? Lè w di Makenson nan, nou konnen. Kòm yo oblije kanpe nan liy m la, e pa mwen k ap fè paspò a. M pa imigrasyon. Vale tam ye non e pastè m ye Kounye a m te m gen 2 tach m pastè m pwofèt legliz la pa gen pastè e sa ka moun prale moun ap vini a e m te fè 3 zan kanpe m pat panse m tap gen legliz ankò apre 3 zan nou wè kòman bagay yo ye ap fè sèvis la m pa gen kote pou m mete plas sa vle di Bondye konn ministè a. E anpil rele. Anpil rele di yo rive, yo konnen nou pral fete konvansyon nou, sèzyèm anivèsè nou la, e genyen tou ki pwopoze pou yo voye patisipasyon pa yo pou konvansyon. Jim pa w di. O, bon, on sèl kote Joe Biden ap frape, paske l pran tout fidèl yo al lòt bò avè l, men lòt kote l pa frape m. Ayiti si pwogram nan ta kontinye la, l ap bon pou ministè a, dapre w? Wi, si l kontinye l ap bon pou ministè a, plis moun prale, paske tout sa, menm pou nou menm tou kòm jounalis, m pwofetize sou lavi nou, kèlkeswa sa y ap regle pou nou pou n kite peyi sa, ke nou ale. o non de jezi pase ayiti a pa dous nou konnenl deja nou ladanl nap viv ladanl li pa dous ke pou bagay ap regle pou pou vwayaje pou kite peyi sa epi se pou al viv mye m deklare sou laviw ke wale menm pou nou menm ki kòm jèn rete nan ou menm si w santi rete ak solisyon rete si kite a pa solisyon e rete ak solisyon rete ou menm lòt moun yo mèt ale ou menm rete. Men moun sa yo ki ale a eske se de moun ki konn peye dim nòmal, peye ofrann nòmal? Oh m gen 50 fidèl m pèdi la se 50 fidèl ki pa janm rate ladim sa fèm plis mal ke tout lòt bagay ou wè sa ou wè kesyon sa w poze a la li fèm plis mal pase tout bagay fidèl ou wè si w gen yon legliz fidèl yo pa peye dim a ki sa w ap achte dèlko son mizisyen enjenyè moun pou bay yon aktivite ou pap gen mwayen nan men w se pa yon ti dim non e chak mwa legliz pa gen kòb non Se chak fidèl yo ke moun kap travay ki gen ti mwen yon 5 dola moun nan met la se pa anpil gwo kòb sa tande dim nan e pa gwo lajan non se 10 pousan sou sa moun nan antre wi lè moun nan antre 500 goud li baw 50 goud wi e pa yon pil lajan non men kanmèm li enpòtan lò gen 50 50 goud ki nan men w gon bagay ou ka fè avèl men si nou tout ale menm malad m ta malad ale a ta fèm malad e gason paskem gason kèm kanpe menm santi yon la fyèv nan san m te kont se pi gwo erè m fè nan vim. E chak jou m santi m ta kale tèt mwen. Lè m di kale, e pa tèt kale non, bat tèt mwen paske m te fè yon erè al kont yon pouvwa an plas. E jodi a nou konstate se pa Jovenel ki te pwoblèm nan. E ni tou, m pa kwè se yon gouvènman ki pwoblèm nan. Pwoblèm nan pa yon gouvènman. Petèt se fantom yo. Lè m di fantom, m ap pale de fantom. S on moun ke n pa wè, ke n pa konnen, se li k pwoblèm nan. M panse, m panse Ariel gen volonte. M panse tout moun k ap dirije ak yo gen. Men yo gen lè gen yon lòt moun ki s on fantom ke pèsonn pa konnen l. Ki an kachèt, an kachèt k ap rann peyi a mal mache. Pase zonbi yo gen lè mache nan nwit, yo mache tout lè. Se moun sa yo. Kon nou konn fantom yo peyi a ap mache byen. Ou pap janm al nan lari ankò non nan manifestasyon frè. Si m ta fè yon manifestasyon la a kounye a la a aktyèlman la a se pou m ta di kisa? Sa m pral di? Mesye sa n ta di? Pou yo ban m yon kote m fè 50 jou apre pak la paske m anvi fete? Si w ta wè m nan manifestasyon, manifestasyon m al di ale dat n ap di aba aba pa janm gen chanje. M santi Ayiti gen yon pwoblèm lakay li depi se pa yo k la piga m la. M pa ladan l ankò. Depi e pa ou k la piga m la. Fò n desitire sitiyasyon sa a. Ann kite moun yo fè sa yap fè a. Li di wi yo di yo pa wè, moun ki di l wè li wè gon kriz gè sivil la l pa wè menm sa avèg nèt si l pa wè l si l poko wè l. E ou menm kisa w wè antanke pwofèt? Sa m wè antanke pwofèt. Se je Bondye je pèp la. Ke pèp la vin jwenn Bondye. Ke tout moun vin jwenn Bondye epi nap chanje peyi a. Men si gon gwoup moun ki rete ap fè afè pa yo. Pase nèg yo bay nèg yo ap fè betiz yo bay legliz pran tout chay la nan tèt yo se legliz ki koz peyi a konsa legliz yon pil legliz tout nèg ap pale legliz mal legliz sesi legliz seli kòm zye legliz si w pa vin jwenn nou si w pa kwè lan nou kòman n ka fon bagay nou atribiye peyi a avèk vodou ke vodou fè vodou pa ka fè rèk bann fon kou si yo bann fon kou n ap fè wi mwen menm banm di w yon bagay m garanti w sa m ap fin fete 50 jou aprè pak sipoze gon chanjman k fèt nan peyi a aprè 50 jou aprè pak la. Sipoze gen yon amelyorasyon k fèt paske nou pral mete fòs nou ansanm pou n lapriyè, pou n mande Bondye sekou peyi a. E pa mwen, nou plis ke senmil, senmil pwofèt ki pral mete ansanm. Monchè, nou gen 2 fèt. Nou gen 23 mas, se konvansyon anèl, m ap ka fete l la, men gen 50 jou aprè Pak k ap rive sou nou la. Mwen se prezidan yon federasyon E se Federasyon des Eglises Pantekotistes Prophétisées. M ladan l. Nou vle fete 50 jou apre Pak, men fòk nou ta jwenn stad Silvyo Katò. Oubyen, nou te vize yn fraz la tou men, konbyen mil dola Ameriken ap mande nou? Ti legliz dèyè manman nou gen, kote nou ka posede kòb sa? Nou menm Federasyon. Legliz Pantekot nou yo, nou pa gen kòb? Nou pa gen misyon blan. Nou pa gen Leta avè nou. Men pèsonn moun pa konn si nou egziste. Se nou k ap fè efò nou pou nou wè si nou te ka fè ti fèt la. Nou pa gen pèsonn. Yo pral mande nou lajan ameriken pou n al lwe yon espas pou n fè son pou n lwe. Nou pa kapab. Legliz la pa gen oken kote ankò. Menm yon chanm ka legliz la pa gen apre la. A vle di leta te pran tout sa k te gen yo deja depi lè m te klèsin. M pa posedan anyen ankò. Sèl la se yon favè yo fè m men m peye m poko ka peye paske m pa gen yon pyas. Monchè leta te se yo pa t ban m yon rezon non yo te di m konsa paske m kont m kont pouvwa a. Depi w kont pouvwa tout bagay ka rive w men m pap janm kont pouvwa ankò pou malè pa rive m. Ou wè m talè ou wè m sot rete nan direksyon pa m nan avè w la men m twò piti twò piti pou m fè yon dèmi wòl. Sèl ti biwo sa m gen kòm direksyon. Yo pa janm ofri m anyen. Yo pa janm ofri m anyen m pa janm wè moun yo m te nèg yo te pran m mete m nan lari a m pa janm wè pèsòn tande m pa janm pale a pèsòn. ni m pa konn poukisa m te nan lari a. E wè m wè m te nan lari a, paske m te gen anpil fidèl. E nou te asiste bagay la, m soti ak fidèl vre. Nèg yo te wè m te gen anpil fidèl, yo vin pran tèt mwen, fè m soti. Men erezman je m kale kounye a. Malkan papa Jovenel m pran sa kounye a m pral kanpe anfas Ariel, pou Ariel m ye. Rete lapriyè. Aksepte Jezi kòm sovè. Depi nou kwè nan Bondye tout bagay ka fèt. Paske si w pa kwè vre bagay pap ka fèt pou ou. Peyi a paka chanje, pou peyi a chanje fòk pèp la kwè nan Bondye. Jan Jonas. Letènèl pran Jonas voye l a Niniv pou al preche levanjil. Jonas sou bato pou l a Tasi, yon pwason vale Jonas nan mitan lanmè al rann li Niniv. Jonas preche Niniv levanjil, wa Niniv lan konvèti li fè tout moun la priye peyi a chanje. Poukisa n paka fè sa tou? Yo echwe nan misyon yo ban fon kou. Ki 3 deklarasyon ke ou fè ke ou regrèt? Si w pa genyen, m ka site pou ou. M pa sonje. Ban m youn. Ou pa gen okenn deklarasyon w te fè ke w regrèt? Ditou. Deklarasyon ke fanm dwe kouche w pa regrèt li? Kòman? Sa m regrèt nan sa? Deklarasyon w te fè anfas Prezidan Jovenel yo w pa regrèt yo? Kisa m regrèt ladan l? M pa regrèt anyen ke m fè. Tout sa m fè m ka asime responsablite m. Ok. Men poukisa yon lè nan yon entèvyou w te di ke ou regrèt ke ou t al kanpe anfas Prezidan Jovenel? Tout. E Paske nan may mwen se jovenel ki te bèt nwa li pat janm vre jan yo te banm jovenel la sam te konprann de li a pa sa jodia pito jovenel jodia mwen wè yon pakèt nèg gen ipokrit yo ekrit ki fè yo pat di pito jo pifò pa pran lari pou di pito jovenel te la ipokrizi wi ki anvayi nèg yo gon gwoup nèg jodia ki nan lari a kap voye jovenel ale. Se ipokrizi k nan je yo k fè yo pa di pito Jovenel te la. Mwen menm m ap toujou di pito Jovenel te la. Jovenel pa t bon non. Men, jan bagay la vin ye la, l vin pi mal. Ou konfese? Wè. M admèt ke m te fè yon erè soti nan lari kont Jovenel. Kisa w vin wè k te bon kay Jovenel konsa? Jovenel, misye te gen yon senserite nan langaj li. Men misye te manke moun kote l. Misye te gen pil moun avè l, men li pa t gen moun kote l. Se sa ki cho misye. Jovenel te gen anpil moun avè l, men li pa t gen moun. Li te gen moun kote l, li pa t gen moun avè l. Se de bagay diferan. Gon pakèt moun bò kote w, men youn pa avè w. Jovenel chaje moun ki antoure l, men l pou kò l. Se youn nan rezon ki fè koz misye echwe. Yo di w konn fè mirak. M ka wè, m temwen. Si lè Jovenel te mouri w te jwenn okazyon w te sou kadav la w t ap reveye l? Sa pral depan konfyans li. Mirak pa fèt. E pa mwen ki fè mirak yo. Se kwayans moun ki anfas mwen ki koz mirak la. Pou mirak pa fèt de pwòp gre ou, ou menm an tèt li pou fèt. Se moun ki kwè nan ou a mirak la ap fèt sou li. Ou wè depi moun nan kwè nan ou, nenpòt sa w di, li mache. An n di Jovenel te mouri. Depi l te kwè nan mwen, li t ap leve. Ok. Ou te ka leve l? Depi l te kwè nan mwen. Ok. Ki sa w ka fè pou peyi a la an tanke pwofèt? Ki sa w fè deja? Eske peyi a kwè nan mwen avan? Si yo pa kwè nan ou, poukisa? Kòve ou fè. Depi pa kwayans moun nan. Pase kote kè w ye la trezò ye. Ou konprann sa m di w la? Kote kè w ye la trezò ye. M konte fon jèn nasyonal. Fon bagay pou peyi a. M se prezidan yon federasyon ki gen plis ke 5000 pastè. Nou konte fon. Fon bagay pou peyi a. Men pa dat nou m ap batay la pou m jwenn yon kote la pou m te ka fon. Bon m bezwen fete 50 jou apre pak m poko ka jwenn yon espas pou m fete l non. Nou poko ka jwenn yon kote ka resevwa 5000 legliz non. Ayiti. Sof stad la. M pral desann nou nan stad la avèk moun yo. Kote n ta jwenn yo ap mande n konbyen mil dola men gen kòb nou pa posede wi. Atò ti legliz sa n gen la m fè 3 zan yon legliz fèmen m fèk ouvè l kote m pral jwenn n kòb m al peye yon espas pou m fè m fè 50 jou aprè pak. Bon menm tande m pèdi prèske fi men m pèdi 50 fi men m prèske pèdi tout fidèl yo la. Si Biden nan pa kanpe la m pap gen yon fidèl k ap rete nou ka vin ayé bon yo jwenn sèlman. Ou swete Biden nan kanpe? M pa swete l kanpe. Ou pa swete fidèl ou yo ale. E m swete yo vwayaje pa pati. Poukisa? M swete fidèl mwen vwayaje paske vwayaje son eksperyans. Tap gen plis di m tou. Hein? Tap gen plis di m tou. Son eksperyans. Vwayaje son eksperyans. Men lè w pati w ale nèt. Ou vwayaje, ou moute avyon, ou al vizite, ou petèt ou gon djòb laba, ou ap travay, ou ka vini. Men al fè 2 zan deyò. Gen rive laba kap tou marye. Gen moun ki tou fè kwat di Ayiti pap janm wè yo ankò. Ou konprann sa? M chwazi 30 moun ki poze prèske menm kestyon pandan plizyè live ke w fè. M ap eseye rezime kestyon yo konsa pou nou. Anpil moun ret kwè nan live ou ke ou plis zanmi fi ke gason. Poukisa? M zanmi fi, m pa gen zanmi se sa avan tou. Mwen plis pale a fi ke gason. M pa gen zanmi ditou. M se moun ki viv inik. Tout moun se moun. M pa janm. Dè, pou gen zanmi fò konn bwè klere. M pa bwè alkòl ditou. M pa janm nan klèb a nèg. M pa janm pa gon moun ki janm kontre m nan lari pou yo di m wè m avèk yon fanm. Pa gen moun ki janm konprann mwen lari pou yo di m te wè ak Emson Delcote, ou pa ka wè sa yo de mwen. M pa bwè tafya, m pa nan zanmitay, m pa nan klèb a nèg, m pa nan anyen avèk nèg. M se sot nan la, ant sot legliz m antre lakay mwen. Pou yon nèg di w li te konn, m zanmi, m zanmi fi wi, moun lakay mwen yo, men pa lari. M pa gen kolòn nan lari. Ou konn non sa a te ila jean pierre? Nan. Se yon ansyen mennaj ou. Nan. Lap viv etazini. Li te antre isit, li di ke li te renmen avè w. Nan e pa vre. Pa vre. Konbyen mennaj ou gen sou madanm ou? Mwen menm? Kèl kesyon mesye. Sa se yon kesyon pyèj? Bon kesyon. Hein? Depi ou gen 2 fanm, Ayiti wap viv la. Depi kelkeswa kote wap viv nan mond lan, depi ou gen 2 fanm wap mouri pòv. Ou dwe gen yon grenn moun nan viw. Ok. Sa vle di ou fidèl. Se yon grenn moun ke nou gen pou jè. Ou fidèl. Lè w pale de fidèl kisa w di? Ou pa ko kouche anken lòt fi sou madanm mwen pandan w avèl? E si m fidèl, eske m poko kouche yon lòt fi sou madanm mwen pandan m avèl? Eske m fè sa? M pa kwè m fè sa non. M pa sonje ke m fon bagay konsa. Ou konprann sa? M pa sonje m konn fè sa. Pase m te, m son moun ki, jou m ta fè sa k rele enfidelite nan vi m, madanm mwen dwe mouri. Sa nou konprann enfidelite a, ki rele enfidelite a, se li nou atribiye ak peche. Enfidelite se lè ou pa ka okipe madanm ou pou yon lòt fanm. Se lè ou te di madanm ou nan maradi, nan lanmò, nan sante, w ap ba l tout bagay, epi w al pran lòt fanm sou li, lè sa ou fè enfidelite. Si ou kite madanm ou ap viv mal, grangou, nan mizè, pa gen tounin, pa gen manje, w al pran lòt fanm, lè sa ou enfidèl. Ou konprann sa m di w la? Men si madanm lan ka manje li ka bwè si ou e pa mwen menm non si yon nèg lage madanm li li ka bal manje li ka bal bwè li ka abiye li ka tout bagay pou li li pou yon lòt fanm ki pa deranje sa lap bay madanm li pa fè enfidelite non li peche kounye a si ou te mandem si m peche m tap diw wi m peche men m pa janm fè enfidelite nan vi m yon jou ok Stéphanie ou pa konnen Stéphanie fò ta banm sinyati a m chaje Stéphanie legliz mwen ou pa ou pa sonje Stéphanie m sa chaje moun ki rele Stéphanie. Fòm ta konn ki moun ki rele Stephanie, fòm ta konn sinyatil, valè moun ki rele Stephanie. Ou pa sonje madanm ou te fon jalouzi pou Stephanie? Madanm mwen pa janm fè jalouzi pou mwen. Ok, li te pa la avèw? Madanm mwen poko janm janm janm fè sa pou li. Pase m pa bal espas pou l fè jalouzi, pase si m marye a yon fi e madanm mwen li ye, m pa bal espas pou l fè jalouzi. Kòm jalouzi pou kisa? Pou yon fanm fè jalouzi, fò l wè enterè l an je wi. Fanm fè jalouzi lè l wè, lè l sispèk enterè l an je. Men si enterè l pa janm an je, kòman l pral fè jalouzi? M pa bal pran sa madanm mwen gen pou m bot ba yon lòt moun. M pa pral kite madanm mwen ret nan lari pou m al anfème kay pou yon lòt fi. M pap kite madanm mwen grangou pou m al bay yon fi manje. Wanda Mzola, Madanm mwen pap janm ka fè jalouzi. Men m di w, m poko janm fè enfidelite nan vi m. Jamè. Ma vi. Jis avan m kite nou, fò m di nou byen ke mwen fè yon konsta. E daprè ankèt ki vin jwenn mwen, rezilta YouTube, fè m konprann ke gen 70 pousan moun ki gade videyo yo, E moun sa yo pa abone. Alò por se jan la ki ezit a sabone ebyen m ta renmen konn rezon an wi mwen ta renmen konn rezon an paske je vous ai dit souvan ebyen fok nou abone se yon evidans pou kapab konnen tout sa kap pase nan peyi dayiti epui pou kapab tande jan de